puisque moi j'ai grippe. Il est pas trop fort non, mais j'ai l'impression que euh, peut-être un peu plus tard ou bien dès demain, il est capable compliqué parce que bon, une peut maladie ça qui est les Donc à chaque fois j'ai grippe, il fait me une voix polonienne. Alors c'est parti pour votre émission. Mais juste avant de commencer Eh cette émission Mwen gen yon ti kesyon pou nou Quelle est la question? Ki ayisyen ki prè pou mouri pou modèl Ayiti sa m wè la a? Eske gen youn nan nou ki pare pou fè yon sakrifis konsa? Antouka si se wi, bravo! Si se non, tanpi! E la nou kapab menm poze tèt nou kesyon pou n di, Eske Jovenel Moïse gen rezon mouri pou Ayiti sa a? Eske. Li pa gen rezon. Alors c'est parti pour votre émission. Gen yon pwovèb ki di, ti bwa ou pa wè a, se li menm k ap antre nan je w. Li ta sanble ke ti bwa Jovenel Moïse pa wè a, se li k antre nan je l. Jovenel Moïse te deside mennen yon batay. Jovenel Moïse foure men l nan dife. Jovenel Moïse, daprè enfòmasyon k ap sikile, Yo tante ba l pwazon. Yo voye anpil kò sosyete mistik dèyè l pou touye l. Men, pye Jovenel antre nan tè. Yo pa t ka touye l fason sa yo. Men, sa w imajine ki t ap parèt pi difisil la, se li k parèt pi fasil. On la asasine. Men pou asasine Jovenel, Martine l'a dit, son mari a ete abandone pwi livre. Emisyon sa n'ap fè l jounen jodi a, petèt ke lòt politisyen ki dèyè yo va pran leson. Paske nan lamò Jovenel Moïse, il y a beaucoup de leçons à tirer. Les erreurs commises par le Président de la République dans son élan oubyen sa strateji d'atake. sa n ta kapab rele sistèm ki ap fè mal ak peyi Dayiti. Men ban m di w, Jovenel ale, w ale a 53 zan, prezidan, ou te kapab fè plis tan toujou. Men, m pral fè yon ti pale avèk ou talè, paske anpil moun pale avè w, bon m pa t gen chans mwen menm nan fineray la, men pawòl pa m nan m ap di w li an piblik. Martine Moïse, èske l ap pran tan? Ankò, pou gen yon lòt nèg. Petèt yon douz mwa. Sinon, li kab deside rete vèv nèt. Men jan m ap gade Martine la a, m pa kwè. Vizaj fi sa a ap rete yon moun ki pap gen mari menm. Bon, l gendwa pa afiche l men, fò l jwenn yon nèg ki pou antrelase sè dwa jan l t ap di nan diskou li a, se pou m di ke Jovenel Moïse ale pou kont li. Depi se lamò, ou prale pou kont ou. Menm lè w te gen dè milyon dami, ou prale pou kont ou. Se sa k fè, lè yon moun mouri, bat pou mouri nòb, bat pou se sou kabann ou mouri, se Bondye ki rele w, se pa lèzòm ki touye w. Jovenel ale, kiyès k pèdi? En quelque sorte. C'est la famille de Jovenel. Aussi simple que ça. C'est un pile question que nous-mêmes nous avons posé dans l'émission si là. Est-ce que d'après nous-mêmes, nous t'es ouais, Martine Moïse, c'était une femme qui était paraît très émotionnelle dans le discours que l'ITA fait. Sinon, elle s'armait de courage pour dire ce qu'elle pense, véridique. e pou kontratake, anvwaye de pik, tou sa. Men mentenan, an nou fè yon ti chita sou kèk bagay anpil moun ta kapab konsidere kòm de zerè komiz pa Jovenel Moïse e sa ki petèt kapab antrene anpil konsekans. Jovenel Moïse rive nan yon moman kote ke l ap konbat sistèm nan. Erè. Sistèm sa a, Jovenel ap pale de li an, Pou anpil moun, se yon sistèm ki goumen ki mete l kote l ye a. Jovenel Moise fè yon bon bout tan ap grandi ak sistèm nan. Robinè a louvri, basen prezidan an plen nan sistèm nan. Eske li te kapab rive nan yon moman pou l di ke. Lap batay kont sistèm sa wi paske sil wè pèp ayisyen an nèg yo ap kreve li pèp la ap mouri li te kab kanpe batay men ou wè lòt erè ankò lè wap batay ou pa al nan lagè pou kont ou ou kapab petèt poste yon kote wap replike ak kout bal advèsè men ou paka pral goumen an ou ekip. Epi ou menm sèlman pote boure banm di non nan batay sa jovenel te pou kont li menm lè gen erè wi menm lè se m ta kapab di la guerre entre des anciens allies banm yon moun ou konnen nan antouraj jovenel ki te avèk li nan batay kont sistèm nan si w gen l di m ni menm lè w anpil nèg ap fè je yo chèch bay fè tè pratè mayi si w konnen l di m li epi tou Yon demokrat. Mwen m panse ke li dwe fonksyone a limaj de yon prezidan m renmen anpil ki se Barack Obama. On fait pas trop de bruit. Donk, sa se yon seri de erè m panse ke ki kapab koute prezidan trè chè. Lè w prezidan, ou gen yon patwon. Ou gen yon patwon. Paske ban m di w yon bagay. Isit, pou yon nèg prezidan ou pa gen patwon, se lè pa egzanp. Ou nan la mas ansanm avèk pèp la. Ou pa janm manje yon goud nan men nèg isit yo. Epi pèp la di wè misye, se li k kandida nou tankou jan yo te fè pou Jean Bertrand Aristide nan lane 1990. E fò n mete l antre gimè wi. Lè sa a, se pèp la k chwazi w. Ou konn anvè ki moun ou gen yon redevans? Se anvè pèp sa ki chwazi w. Men ban m di w yon bagay, lè yon gwoup nèg. Parèt yo di ekoute m vle w prezidan. M ap depanse pou ou pou prezidan. Bon mesye lè w vin prezidan ou pa kab di ou pral goumen anfas nèg sa yo. Sèlman touye pou ta touye yo wi. M pa konn si n ap dakò avèk mwen. E menm lè w ta vle tounen cha kont yo fòk ou ekip. Fòk ou gon ekip. Kot ekip ou genyen an? Se ou menm sèlman wi ki t ap mennen batay la. Chak kote w rive ou di ke. Sa se dènye a, sa koken nan gòy nou. Men pandan w koken nan gòy yo a tou, fò w ta gade devan, ou gad dèyè, ou gade agoch, ou gade adwat pou w wè kiyès ki avan w. Yon batay pa ka fèt pou kont li. Yon batay pa ka fèt a yon grenn moun. Omwen fòk gon ekip. Men Prezidan Jovenel se pi gwo erè ke li te fè, li pa janm gade nan antouraj li pou l wè èske gon ekip. Pa t janm gon ekip ki te kanpe bò kote w nan kad batay la. Opwen ke madanm ou di. Ebyen, Jae te abandone e livre. Eske w konnen gon pakèt nèg ki tap fè lajan a Jovenel? Le jour même de la mort de Jovenel Moïse yo tounen 2 yo. Gen nèg ki kouri pati. Gon towo ki te cho nan kesyon referandòm. Yo fin rann omaj ak Jovenel Moïse nan Mupana. Ebyen, nan aprè midi ou wè towo a avèk valiz li, l ale. Rès kòb referandòm nan nan men l. Men pa bliye Matyas ou gen kont pou rann ak la nasyon. Gon pakèt nèg ki te nan antouraj prezidan repiblik lan ki tap fè kòb e ki tap fè lajan nan move kondisyon aparaman. Nap bay pèp la eksplikasyon. Men fòm di tou pèp la nou lach ok mwen m tap gade m wè nou trè lach. Nap pale de revolisyon. Revolisyon de what? Kòmsi nou menm map gade la n ka fè revolisyon? Tankou ti jèn nan ki tap pale avèk Barbecue, bon mwen menm jou nou prè pou revolisyon an, si se zam pou m pran map pran l, men jan nap fè la a se kòm si nou mouton cheval, nou gon gwo bout baton nan men nou epi nou la nap bat sak pay, bat sak pay epi n konprann ke se cheval la nap bat. Si Jovenel Moïse mouri, nou tout kanpe nou kwaze bwa nou. Epi se jou fineray la nap pretann fò revolisyon fèt oh yo touye yon prezidan patati patata bon bay moun tèt yo. Prezidan Jovenel Moïse mouri fineray li fèt map gade pou mwen pa gen gwo lidè politik ki vini pa gen anpil se pa pa gwo non pa gen anpil men kontèks la li pat favorab tou pou nèg sa yo te kapab vini men m pa konstate prezans ankenn ansyen prezidan. Si m pran Privert, bon Aristide li menm bon. Se pa nèg ki fè gwo deplasman. M pran euh, tèt kale a wi, Michel Martelly. M pran menm Boniface hein, ki te cho nan bagay referandòm nan. Yon nèg tankou Boniface, ki te cho nan bagay referandòm nan, ki manje lajan referandòm konstitisyonèl la, omwen, fò l ta parèt. Sa se youn. Men, Moïse Jean Charles fè yon gwo kou. Li prezan. Moïse Jean Charles tèlman fè yon gwo kou, Li mete sourire sou lèvr Martine Moise paske nan salutation an apparemment Moise a dit quelque chose à Martine et ça fait plaisir à Martine, li jwenn sourire Martine Moise. Se byen Moise. Men euh ap gade poum wè nan sektè kiltirèl la m te wè Shabba wi m te wè Shabba si gen lòt moun nou te remake paske te gen anpil moun na di mwen men map gade m wè E koman chantèz sa rele? Misty Jean. Nèg yo rele l granmoun zo di. E m konn wè l nan palè nasyonal. M konn wè w Misty Jean nan palè nasyonal k ap chante, k ap danse a Jojo. Jojo gon jan l fò, m pa konnen. Men, ekout, sa k pase la ou pa t ka al nan fineray la? Shabba ale. K anpil lòt nèg ki te kapab fè efò a tou. Paske nan vivan n nou te konn manje lajan Jovenel Moïse. Nou te konn al fè baz nou nan palè nasyonal. Jounen jodi a si l mouri nou pa ka kite chay la se fanmi l sèlman. Fòk nou la. Fò n ta bay moun yo le bra wi ba yo sipò. Men antouka nou pa vini. La sosyete pran nòt. Sa ta vle di ke Jovenel Moïse la pat janm gen moun avè l vre. Se moun ki t ap manje. lajan n. Sa vle di moun ki te avè Jovenel Moïse yo, se de twa sitwayen sa yo menm ki ap mete kawotchou nan lari an, ki t ap tante fè ti dezòd. Men, se la desepsyon total. Jovenel mouri, alò nou pral pèmèt mwen ekspresyon sa, kòm yon animal sovaj. Kreve je l, tout kò l, m ta kapab di se kout kouto, yo tchak tchak li. Gen moun k ap di se kama, paske se le retou de s k on fee. Men m pa wè l la non, paske m ap gade m wè Jovenel Moïse pa janm yon kriminèl. Li pa janm mande pou fè krim. Menm lè gen anpil moun ki atribye l ak yon seri de krim. Men, si se karma, ebyen, nèg ki fè Jovenel sa yo, ebyen, y ap pase konsa tou. Pa vre? Mouri kòm yon animal sovaj, asasine byen sur, antere tankou yon gran. Men nan fineray sa, n ta kapab di, se petèt desepsyon paske gen anpil figi ki te sipoze la. Ou konprann? Antouka Jojo, nèg ki te konn ap fè kòb avè w yo, yo kite w al pou kont ou. Ban m di yon ti pawòl a Jojo dirèkteman. Jojo, kote w ye a m panse w ap tande m. Ou pa santi lè peyi a te lòk la pito w te tou demisyone? Ou pa t ap mouri non jodi a. Lè depite ki nan opozisyon yo te inisye demach pou te fè mizannakizasyon pou te kapab retire w nan tèt pouvwa a, Ou pa panse l t ap pi bon pou w pa t bay depite majorite yo lajan pou yo te kapab fè seyans, pou yo te vote non sou kesyon sila? Ou t ap viv toujou wi si w pa t nan tèt pouvwa, si w te ale. Jojo, anpil moun rele w pou yo te di w demisyone. Ou di non. Toutotan 7 fevriye 2022 a pa rive, ou p ap bay vag. Ou pa panse si w te fè sa pou di an n sove peyi a, Bon mwen m demisyone poum wè Koman nou pral eseye jere kesyon sila ou pa panse ou ta kapab fè 2 3 jou toujou a 53 zan tu es parti trop jeune mon frère ale. M espere kote w ye a vye frè wa konprann e wa va pale ak madanm ou ak pitit ou pou di yo kòman pou yo konpòte yo paske ou te viv nan antouraj yo ou konprann yo Ou wè kiyès yo ye? Ebyen, w'a voye mesaj bay madanm ou avèk pitit ou pou di yo kòman pou yo viv nan mitan Juda yo. Merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pour nous dire que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!